Operasyon fèmen fontyè Divès gwoup ayisyen deside bay repons ak Repiblik Dominikèn ak dosye depòtasyon masiv ki lanse depi divès jou pa gouvèneman dominiken an. Ajan imigrasyon ap maltrete ayisyen pasi pala nan divès videyo nou kapab gade k ap fè tou rezo sosyal yo. Malgre tout move tretman konpatriyòt nou yo ap sibi kay vwazen, otorite nan peyi Dayiti jiskaprezan poko di yon mo. Ebyen genyen ansyen premye minis Claude Joseph ki atire kominote entènasyonal la fas ak. politik rasis prezidan dominiken an Luis Abinader anvè ayisyen yo. Medam, matmwazèl e mesye, ou pral jwenn detay talè konsa, bagay yo tris. Peyi Kanada deside pran sanksyon kont chèf de gang Barbecue. Men a la fen Kanada pran nou pou de zenbesil? Men se kwa listwa? Donk, eske se Barbecue ki rantre zam nan peyi Dayiti? Eske Barbecue konn vwayaje? Eske barbecue gen kont an bank nan peyi oksidantal yo? Men poukisa Kanada pa vize oligak kowonpi yo ki konn menm al lakay li kap finanse gang nan peyi dayiti? Men si Kanada pran sanksyon kont barbecue fò yo ta tou pase pran madam lalim tou Pèp ayisyen gen koze pou konnen dosye ensekirite nan peyi dayiti se pa mens afè. Bagay yo vin pi konplike toujou nan savann pistach, kafou fèy. Medam matmwazèl e mesye raple w nan jou pase yo la a ebyen yon gwoup gang nan gran ravin te debake pran kontwòl sou komisarya e rapidman lapolis ta pral entèvni. Malgre. lapolis ranfòse nan sou komisarya sila, sa pa anpeche tanzantan gang yo desann vin fè atak. Ebyen nan videyo sa ou pral konnen pou ki rezon gang yo bezwen pran kontwòl zòn sa. Rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire. e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an. E kont sa ki se te, ki sa ki won, ki di, men ki pa gen fon. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se bag. An n pa ti kri krak pou nouvo kont nou genyen. Ki sa ki ka vole, ki gen plizyè koulè, chak sa ou di, li gen kapasite pou l repete. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Medam, matmwazèl, e mesye, jan kem te anonse w, divès gwoup ayisyen anonse operasyon fèmen fontyè pou tout manje kap soti an Repiblik Dominikèn rete an Repiblik Dominikèn. E si tout fwa yon ayisyen deside janbe, pou lal achte manje nan men dominiken yo ebyen m pa kache di w sal pran se pa l deja gen gwo mobilizasyon ki fèt nan daabong selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ak divès mesaj kap sikile sou rezo sosyal yo m ap fè w konnen depi divès jou ebyen prezidan abinader te lanse operasyon ebyen li pral depòte ayisyen yo an kantite e lap double. Jan ke l te konn fè l avan. Raple w, nan jou pase yo gen responsab Loni ki te mande ansanm avèk gouvèneman dominiken an pou sispann depòte ayisyen puiske sitiyasyon an ekstrèmeman konplike nan peyi Dayiti. Ebyen Prezidan Abinader te reponn responsab Loni ki gen rapò ansanm avèk dosye dwa moun pou l di yo, ebyen politik migratwa yon peyi se gouvènman an ki jere sa, ret nan limit ou, mwen menm m ap regle dosye peyi m. Ebyen frèzè sè byen eme, jan nou kapab ap gade divès videyo kap fè tou rezo sosyal yo, kòman ajan imigrasyon an Republik Dominikèn ap maltrete Ayisyen. Bagay la vrèman tris, pa gen bouch pou pale. E jiska moman map pale ansanm avèk ou la, okenn manb nan gouvèneman Ariel la poko pwente. Dwèt yo pou di yon mo ak sa kap pase a e non sèlman sa tou mete yon nòt deyò pou di ke yo ap ouvri yon ankèt. Donk bagay yo ekstrèmeman difisil tandiske Prezidan Abinader li menm li di ou lap kontinye frape san kanpe. Donk enfòmasyon ki arive jwenn nou divès sitwayen gen ta mobilize nan divès fontyè nan peyi Dayiti pou fèmen fontyè pou bay repons ak depòtasyon masiv Repiblik Dominikèn deside fè. Donk nou konnen anpil peyizan, anpil moun ki sou fontyè yo ti machann dominiken se ayisyen ki achte nan men yo. Donk deja genyen anpil pale, anpil bouch long pa rapò ak desizyon sa prezidan Abinader pran pwiske se moun sa yo kap plis sibi pwiske se ayisyen ki plis achte nan men yo nan mache fontalye yo. Ebyen medam matmwazèl e se mesye. Komèsan yo nan pwoblèm e Ayisyen yo kòmanse mobilize, yo mande moun yo depòte pou tou rete sou fwontyè a pou yo kapab fè yon sèl puiske yo konnen pa gen dirijan, yo ap maltrete yo, dwa yo ap vyole, pa gen pyès enstitisyon yo ka pote plent an Repiblik Dominikèn e aktyèlman la a pèp Ayisyen imajine w yon moun ki soti an Repiblik Dominikèn ki te travay, ki te gen machin, ki te deja achte yon. pakèt bagay, donk imigrasyon kwaze avè l nan lari li pran l li ale ansanm avè l e selon enfòmasyon ki rive jwenn nou gen gwo desizyon k ap pran nan jou k ap vini yo la a, moun sa yo yo deja depòte yo kapab pa janm gen aksè pou re rantre an Repiblik Dominikèn donk lè gon desizyon konsa ki pran moun sa ki te deja gen afè l nan peyi sila a menm si l t al. aranje l nan peyi l, achte viza, refè paspò si paspò l ekspire pou l wè kòman l te kapab retounen pou l vin rekipere sa l te posede andedan peyi a, malerezman li ka pa kapab. Donk medam matmwazèl e mesye sitiyasyon an difisil, ebyen fas ak sitiyasyon sa fò m di w dirijan nan peyi Dayiti jiskaprezan yo pa di yon mo men genyen Mèt Etzer Emile ki soti nan silans li nan yon tweet li deklare, Mwen senpatize a chak konpatriyòt ki ap sibi move tretman Sendomeng e kondane abi ki fèt sou yo. Sendomeng gen devwa pou respekte chak migran men m toujou kwè Vrè solisyon an se ranje lakay pou kreye kondisyon ekonomik ak sekirite pou moun viv byen, domaj peyi a pap dirije. Genyen Bilolo Kongo ki toujou ap motive Ayisyen ann rete lakay pou n konstwi lakay. Nan yon pòs li fè sou paj Facebook li, li deklare, Se sèl peyi sou latè ki pap imilye nou, an palan de Kiba. Tan pou n sibi move tretman kay vwazen. epi se nou menm kap pote kòb kòm nou pa vle fè peyi pito nal depanse kote yo ap respekte nou bagay la senp nap achte viza pou 600 dola kiba ou pa bezwen viza ou peye avyon pou 500 dola epi kay kiba bon mache pito se la nal depanse videyo yo ap maltrete nou kay vwazen an. fèm mal anpil anpil mèdam matmwazèl e mesye fas ak sitiyasyon sa ayisyen ap viv an repiblik dominikèn ebyen ex premye minis lan Claude Joseph atire e atansyon kominote entènasyonal la li eksplike nan yon twit depi byen lontan prezidan Abinader se yon rasis ki deteste ayiti ki rayi ayisyen. de tout kè l. Donk ou kapab gade kòman ajan imigrasyon ap vyole dwa migran yo, migran nwa yo. Donk li kòmanse lanse yon netwayaj etnik. Politik rasis Abinader an Repiblik Dominikèn kont Ayisyen yo kapab konpare ansanm avèk pa Trouyo. Nou raple nou pre, nou raple nou medam matmwazèl e mesye, lè ke Trouyo te prezidan Repiblik Dominikèn, ki sa Ayisyen te pase, te gen gwo masak ki te fèt nan moman. Donk medam matmwazèl e mesye nou kapab konprann, si jounen jodi a, nou kapab ap sibi tout koze sa yo, Se pou n di lavalas mèsi. Se pou n di phtk mèsi. Se pou n mare senti nou. Se pou n di Boulos mèsi. Se pou n di Vob mèsi. Se pou nou di oligak kowonpi yo ak rabi djobo san mèsi. Se pou nou di Lanbè mèsi pou tout tan l fè nan palman an. Se pou nou di Youri Latortue mèsi. Pase yo fè tout vi yo ap travay a blan an, tandiske yo pa janm batay pou ke Ayisyen kapab rete viv nan peyi yo. Men yo pito fè esklav volontè, yo pito fè tchoul olye yo pran responsabilite yo. Ebyen jounen jodi a pèp Ayisyen, se devwa nou, se responsabilite nou pou nou bay politisyen sa yo repons pwiske sitiyasyon an pa ka rete konsa. Nou fèt pou nou viv, nou sipoze viv e nou dwe alèz nan pwòp peyi nou. Medam, madmwazèl e mesye, chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Donk fò m di ou, peyi Kanada pran nou pou enbesil nèt. Se tout kote, ou bagay la di nan men nou pèp ayisyen. Anbasadè Kanada ansanm avèk premye minis Trudeau deside sanksyone Barbecue, yon chèf de gang k ap fè lapli e lebotan nan peyi Dayiti, li pap ka vwayaje, men èske l te gen viza, èske l te konn vwayaje tou? Babekyou toujou nan peyi Dayiti. Kòm zafè ti nèg se mistè, yo te ka ba li viza la nou pa konnen. O wi, paske nèg yo abitye fè chèf de gang pati. Gen youn aktyèlman la ki o Kanada. Yo bloke kont an bank Barbecue. Men eske l te gen kont an bank Ozetazini, Kanada? Bon je ne sais pas, sa se bagay ki gade Barbecue ansanm avèk anbasadè Kanada, ansanm avèk responsab peyi Kanada paske pèp ayisyen la bagay la on ti jan difisil. Anbago zam sou Barbecue men eske Barbecue gen franchiz dwanyè? Eske l gen bato? Eske l konn al achte zam nan peyi blan pou fè rantre nan peyi Dayiti? Men non, jiska prezan, m poko kwè la a gon pwoblèm. Donk, li t ap pi bon si yo di m yo ap netralize Barbecue puiske li patisipe nan sitiyasyon n ap viv jounen jodi a. Men, Barbecue pa veritab antite ki gen pouvwa ki ka achte oubyen ki òganize Jenèf ki kanpe l konsa li pa prensipal. Se pa li menm ki tèt pansan vreman. Li devan l gen bòs. E souvan bòs yo yo gen koulè, yo ap douko, yo nwa, yo tout nasyon tou. Gen entèmedyè, gen anlè nèt, gen chèf siprèm et setera. Donk, la a, lè Kanada di m konsa, li pran sanksyon kont Barbecue, m di kèt mezanmi moun yo ap pase nou nan rizib. Barbecue pa gen mwayen pou l ta soti nan peyi Dayiti vwayaje la al achte zam yo. Donk. kanmenm, s on seri de moun ki gen franchiz dwanyè, s on seri de politisyen, s on seri de gwo tèt nan peyi a ki fè l jwenn zam yo. Sa vwa sa a al achte zam rantre donk pati sa pa pou gang nan peyi Dayiti men okontrè se pou gwo oligak yo. E sa ki bèl nan listwa pèp ayisyen fò m di w, ni cia, ni FBI, ni CSIS konnen trè byen kiyès k ap bay zam nan peyi Dayiti. E mèt zam yo konnen tou se yo menm k ap gangsterize peyi a. Yo konnen oligak k ap finanse pou pwoteje enterè ekonomik ak politik yo tou. Yo konnen yo trè trè byen pèp ayisyen. E se menm mesye sa yo ki te finanse asasina Jovenel Moïse. Paske Jovenel Moïse te atake enterè yo fò. E yo te menm di Jovenel, jenaj nan lè zo twouble. Yo pa gen pwoblèm lè peyi a konsa. Sa fè yo di byen se lè sa yo fè kòb. Si tout tan peyi d'Ayiti te ka rete konsa. Gon gwoup moun m pa kache di w, oo, se lèt ak myèl sèlman k t ap koule pou yo. Tout sa yo t ap manyen t ap tounen lò. Pase a chak pil fatra ki ogmante nan peyi Dayiti, s on lo lajan yo fè. A chak kagezon bal, zam ki rantre nan peyi Dayiti, se milyon yo fè. A chak fwa yon moun mouri pa ensekirite, se lajan yo fè. Menm jan a chak masak ki fèt, se gwo lajan Pyè Esperan se tout responsab ou tande òganizasyon dwa moun nan peyi Dayiti. A chak moun ki tonbe nan move kondisyon sa w tande a se gwo lajan yo fè. Donk èske w panse moun sa yo ap aksepte pou ke gen estabilite nan peyi a? Non! Donk si nou vle gen estabilite nan peyi a se responsabilite chak grenn Ayisyen. E sa ki grav medam matmwazèl e mesye, oligak sa yo kap finanse, kap kreye gang kap bay zam, yo o Zetazini damerik tou, yo o Kanada, yo an Frans pou site sa yo sèlman. Puiske nou konnen mesye sa yo nan peyi Dayiti, yo gen nenpòt 5 a 6 nasyonalite. Kou sa bon yo la, kou sa pa bon yo travèse lòt kote ya. E Siwo Libanè yo konnen yo trè byen. Yo gen divès nasyonalite yo lakay yo ap flannen. Donk, dèfwa m konn ap poze tèt mwen kesyon sanble lè asasen yo nan peyi Dayiti anba je blan l pa wè yo. Non l pa wè yo. Paske kòman w te ka konprann pou yo al pran Kadafi jis kote l ye a epi pou Lèzetazini Damerik ap mete 3 milyon dola atè sou tèt ti chèf de gang andedan nan peyi Dayiti. Ayiti kanpba pye yo la wi. Nou la a mezanmi, m t on ti jan confuse nan dosye sa a. Ebyen frè e sè byeneme, se pa sèlman kont entèmedyè yo pou yo pran sanksyon. Lè m di w entèmedyè, se Youri, se Lanbè, se Nenel Cassy, se Evalier, se Don Kato, mesye opozisyon yo. Mesye k t ap kraze brize lè Jovenel Moïse t ap batay ansanm avèk oligak yo, Jovenel Moïse te di yo vini jwenn mwen, mwen prè pou m ba nou 95 m ap ret a 5 pou san pou n kraze sistèm nan ansanm. Se pa sèlman pran sanksyon kont entèmedyè ansanm avèk fanmi yo bloke kont yo pa ka vwayaje etc. Men fòk ke yo pran sanksyon. kont tèt pansan donk si ke yo pran sanksyon sèlman kont mesye sa yo tandiske non oligak yo kache nan tiwa yo konn kiyès yo ye donk la a nou kapab di gon rasis sistemik k ap frape peyi dayiti san kanpe e èske se paske divès diplomat nan konfyolo ansanm avèk oligak yo tou sa se kesyon k ap poze. Nou konnen ke oligak yo, yo chaje ofisyèl entènasyonal, la plipa nan yo, lè w tande yo ap fè lajan ilegal nan peyi Dayiti nan divès aktivite ki pa ta sipoze fèt, lajan sa yo, yo toujou separe. Donk se pa sèlman pran sanksyon kont entèmedyè nwa yo non, fò pran sanksyon kont gwo towo ki gen anpil lajan, etsetera. Fò pran sanksyon kont yo tou. byen ke entèmedyè yo merite 5 fwa lavalè, wi yo merite 5 fwa lavalè, yon nonm tankou Lanbè se pa sèlman koupe viza sezi, e pa sa sèlman, e nenpòt 25 sanksyon pou yo te met sou li. Pase ou pa ka di m ou senatè de la repiblik, ou soti, ou depit, ou te depite, ou vin senatè, ou fè 25 lane ap travay ak blan, e blan menm di w pandan 20 lane, Li konnen w nan dwòg epi l gen dosye solid pou ou. Sa vle di ou fè tout tan w ou ret a moun. Ou fè tout tan w ap fè tchoul. Ou fè tout tan w ap espyone peyi a, ap fini ansanm avèk pèp ayisyen an. E nenpòt 10 sanksyon pou yo te pran an kont ou yon sèl kou. Yo te rann nou lavi enposib pou n aprann pran responsabilite nou. Ase nou sousou twòp. E si w wè n ka rive nan kafou n rive la jounen jodi a, se dirijan nou yo ki lakòz. Pase m pa janm tande yon Boulos nan palman, m pa janm tande yon Vob nan palman an, m pa janm tande yon Vob nan ministè, m pa janm tande yon Vob ki direktè jeneral, m pa janm tande yon Bigio. ki minis nan peyi a, m pa janm tande yon bo san moun sa yo toujou nan liy biznis epi sa w tande a, yo kontwole ekonomi an, an menm tan tou, yo ouvè zèl yo nan politik la. Kòm etan done nou toujou gon yon dosye, yon fab n ap rakonte moun sèt fanmi, sèt fanmi, epi sèt fanmi sa yo, si ke an dedan palman an, genyen 21 senatè, yo chak gen 3 senatè pèp ayisyen. Donk Ayiti li menm, pèp ayisyen m pa konn sa l posede. Donk, si nou ka rive nan kafou nou ye jounen jodi a, se yo menm ki lakòz. Se yo menm pou nou bay responsab anvan, apre sa pou n pase pran rès oligak yo. Donk, jounen jodi a, Kanada pa ka kanpe la, li la sanksyon, sanksyon nan degwenn Babekyou, tandiske moun k ap bwote zam yo, moun k ap fè yo antre, moun k ap dedwane, Machann nan nou konnen l trè byen, nou rete konsa n ap gade l nan zye. Epi kounye a la, se moun k al itilize pwodui a, oubyen jan m te kapab di l, se konsomatè final la li menm k ap peye tout po kase a. Non, fò bay chak moun ti afè pa yo kenbe nan men yo. Jounen jodi a tou pèp ayisyen si n konprann, si ke Kanada ka frape, frape, frape, frape, babekyou, sanksyon, sanksyon, etc. Men, fè w ta pran sanksyon kont madam Lalim tou. Alèz fè yo ta pran sanksyon kont madam Lalim tou. Pase ke ou raple ou nan jou pase yo, nan konsèy nasyon zini, madam Lalim te di, ebyen gang yo ki federe a, gang yo ki federe a pèmèt gen mwens kriminalite, gen mwens dezòd ki fèt nan blòk sa. Li te soutni yo. Pou l te soutni pase sou ka di gang yo ki federe fè ke genyen mwens moun ki mouri, gen mwens bal ki tire nan geto a, bravo se byen. Men jounen jodi a, si ke nan nasyon zini yon koze konsa te pale, jounen jodi a Kanada pa ka kanpe ap tok tok tok nan prent sa epi l ap gade madam Lalim ki rete nan binu byen serye l ap gade nou o blan dèzye. Non non non Canada ou pa ka fè bagay la konsa Donk medam matmwazèl e mesye li vrèman ridikil pou Canada ap pran nou pou enbesil konsa ap fè sanblan tout la sent jounen jounen jodi a se pa sèlman pran sanksyon kont gang yo nan peyi Dayiti paske gang yo yo menm tout moun deja konnen sa yo fè se batay pou trake yo mete yo nan prizon men li enpòtan pou ke gen sanksyon ki pran kont oligak yo. kont moun k ap finanse yo, moun k ap achte, moun k ap rantre nan peyi a pou yo ale menm kote ansanm avèk konsomatè final la tou. Se pa kite oligak yo la, tèt pansan gang nan la, epi n ap pran ti pwason atè tandiske sa k ap ponn gang tout la sent jounen an, nou pa janm pran desizyon kont li. Eske se paske oligak yo nan relasyon ansanm avèk divès diplomat? Donk, pèp ayisyen, ou dwe konprann dosye sa. Si Lezetazini, si Kanada deside vrèman pou yo ede peyi Dayiti, yo dwe sanksyone vrè mèt gang yo. Yo dwe sanksyone moun k ap finanse gang yo. Menm jan yo pase pran Lanbè, menm jan yo pase pran Youri, menm jan yo pase pran Litskitel, menm jan yo pase pran Bertho pou site sa yo sèlman, men fò yo pase pran siwo libanè yo tou. Fò yo pase pran milat yo tou nan peyi Dayiti. Donk, kontrèman ak Babekyou ki toujou nan peyi Dayiti, oligak yo, yo konn vwayaje, yo Kanada, yo Ozetazini, yo an Frans. Yo anba bouch yo tout lasent jounen. Fòk yo gen kapasite pou yo pran desizyon kont yo tou. Antouka, medam matmwazèl e mesye, m te fè ti rale sa pou ou, pou ede ou konprann tolalito k ap fèt la la a. Donk, si nou pa batay pou ke nou menm nou ba yon repons ansanm avèk dirijan nou yo ki refize pran responsabilite yo, nou nan tenten pi rèd toujou. Fòk mwen di ou, jounen madi 15 novanm lan, ebyen divès sitwayen reyini nan mikwo laprès, yo te debake devan lamarin Carrefour, yo t ap. tante rantre Pòtoprens pa vwa maritim ebyen malerezman gad kot yo pat vle yo pase. Pou ki rezon? Ann tande deklarasyon sitwayen sa a. ba ni sou dlo. Okontrè nou te kanpe devan marin nan, ajan sekirite rale pòt, rale zam pou nou kapab pou dispèse nou. Bon nou pa konnen kwa fè, si n dwe monte, si n dwe desann, se vrèman yon peripesi. Donk nou pa konn sa pou n fè la. Nan ki zòn ou sòti? Mwen soti nan zòn Peti Gwav. Se depi yè nou nan pase mizè la, nan fè peripesi, pa gen mwayen pou nou ankò. Nan ki, ou tap antre santre vil, ki kote ou ta prale? Wap vwayaje, sa kap pran ou? O kontrè mwen ta prale nan santre vil Pòtoprens, nan kapital, de kapital la mwen ta prale yon lòt kote, men depi lè sa, depi yè a nou bloke la. Ki sa w ap mande pou leta ta fè pou nou nan sans sa a? Bon, m ap mande vrèman, sa ta dwe soulve konpetans leta a si l ta genyen l. Yon peyi pa ka viv konsa epi gen leta. Yon peyi pa ka viv konsa, leta a pa fè anyen pou epaye nou de sa k ap pase la a. Donk, mwen m ta mande pou leta a, pou santiman omwen nèg gouvènman ki nan leta a, k ap touche kòb peyi a, ta fè yon bagay pou libere peyi a paske se yo ki gen dwa. Yo fasilite moun pase pou kal la tibidon. Depi yè m pran aktivite pou m al fè la m pa ka ale. M oblije retounen m ap retounen. Ou konprann? E pandan se tan, fò manje fò bwè. E si w pa al lavil e kòmsi w pa fonksyone. Oblije pran. Fò leta pran responsablite l pou leta di yon mo avè nou menm. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, ou t ap tande deklarasyon divès sitwayen ki t ap tante rantre Pòtoprens pa vwa maritim men malerezman gad kot yo pa deside bay tout moun pase. Donk, yè swa te gen gwo tire Pòtay Leyogàn, gen moun ki pran bal. Aktyèlman la, dosye Matisan ekstrèmeman konplike, donk moun yo ap batay pou wè kòman yo te kapab rantre Pòtoprens sou bato pou vin chèche lavi men Malerezman, sitiyasyon an konplike. Frè e sè byeneme, nou raple nou nan jou pase yo, ebyen, endividi sa a ki se Pierre Walquin, yon enspektè divizyonè ki t ap travay nan palè nasyonal, dcpj te mete kòd nan bra l nan jou pase yo la a, anba mòn kabrit, li t ap soti Beladè. Nan dcpj, sitwayen an deklare, ebyen, s on moun ki te ba li komisyon yo pote ale. Li tap pote komisyon an bay yon lòt ki sou Dèlma. Son moun, m pa konn sa k pase pandan dènye moman yo la, majorite moun yo kenbe avèk pil bal, pil zam, se toujou pou on moun li te ye, se pat pou mwen. Poze polisye a kesyon èske l pat konnen se te katouch, li di wi se te katouch. Kounye a la a, pandan odisyon l, li rele lòt yo te ba li komisyon an pou te bay la, lè ke. Li poze lòt la kesyon, ebyen entèl te ban mwen yon komisyon ba ou se te katouch, lòt la di non, m pa t janm gen katouch entèl t ap voye pou mwen se pa t sa. Ou kwè se koze nan la repiblik. Donk, medam matmwazèl e mesye polisye sa, se polisye k ap fè koze prèske chak wikenn, ti sourit non, ou wè se bèl papi, ti bab blan, papa. Gwo koze wi pou ti polisye piti non k la wap gade bonm nou nèg la enspektè divizyonèl nan palè nasyonal sa vle di gen bras gen afè ou konprann bagay yo men lap enpòtan tou pou dcpj fon kesyone madanm ni wi fò dcpj kesyone madanm ni gon seri de moun nan peyi dayiti lè w wè yo arete yo nan move zafè fò n pase pran madanm yo tou pase yon nonm pa ka enspektè divizyonè li toujou gen bèl bout machin. Tèt bèf! Gwo machin bagay rèd preske chak wikenn li nan plezi epi ou pa konn ki kote lap fè lajan. Ou pa ka di ou pa konn ki kote lap fè lajan. Ou nan vòlè tou, ou nan gang tou, ou nan trafik zam tou, ou nan trafik bal tou. Se sak fè m te di nou nan jou pase yo pèp ayisyen, li enpòtan pou n konnen kiyès ki madanm chèf nou yo. Pase yo souvan di chak nèg ki reyisi gon fanm ki dèyè l. Donk si Lanbè ka reyisi konsa fò nou konnen madan Lanbè byen ke blan deja pran sanksyon kont li. Donk Lanbè ansanm avèk madanm ni se 2 souf nan tchou. Fò nou konn madanm Andre Michel ki fè l sanwont konsa. Pase m pa ko janm wè yon gason pwostitiye nan eta l. Li lal lal la kou sa bon chanje lang. Non li enpòtan pou n konnen madanm chèf nou yo paske karaktè chèf nou yo gen sousou reta moun vòlè visye yo siyoman se konsa madanm yo ye e pitit yo ap konsa tou piske ti kochon pa konn fèt san ke. Se youn nan bagay ki fè pèp ayisyen te vini ansanm avèk ide sa pa bò isit e n ap travay san kanpe sou dosye sa dosye petisyon an. E pa sèlman mesye yo k pou nan peyi dayiti, fò madanm yo a pitit yo desann tou lè gen manifestasyon pou nou wè yo ansanm, gade nou yo ap manifeste ti pannkat nan men yo, chanjman, chanjman! Wi! Donk, mari ou pa ka nan tout sa k pasa epi pou di ou pa okouran, pou pitit ou pa okouran. Mari w pa ka nan kidnapin pou w di w pa konnen kote l jwenn lajan. Ou pa janm poze l kesyon pou w mande cheri kote w jwenn tout lajan sa yo, ki kote w ap travay, ou just ap pran lajan san kanpe. Ou s on manman kidnapè, ou s on madan kidnapè, ou s on kidnapèz. Oh a la, enmède sante moun. Medam, madmwazèl, se mesye ensolit nou pou jounen jodi a. Waww. Pou nou ta wè jan minis la manke m. Li mankem wi. Se pi gwo koyo k pase nan tèt leta wi li t kitel. Pouki wè relasyon madanm ni a pastè ap devlope l kitel. Frères et sœurs bien aimé nou raple nou ti salitasyon sa. Ala nèg mal a gòch se kitel mesye. Gwo teknisyen devan letènèl wi fòm di nou sa. Sak pou li a nou bali men li t kitel wi pèp ayisyen. Pa jann mankem. Minis la gen 2 pye goch. Salye le pèp non, salye le pèp minis Lits Kitèl silvouplè. Ala traka pou lave kay tè papa. Alon minis enteryèr sa. Se te yon bèl moman wi. Mèsi minis. Nèg kidnapin pou bòbòt la. Men kidna e bòbòt bay pwoblèm nan peyi sa. Bòbòt bay. E preval vann twa ka peyi a pou yon bòbòt wi. Li ti tèl li menm li kidnap yon pastè pou yon bòbòt. Li pa nan rans. Bon si li dous mezanmi. Antouka an kite sa la pou l pa fè zen. Medam, matmwazèl e se mesye, se moman pou n fè yon kout pye nan savann pistach. Fòk mwen di ou, depi plizyè jou gen yon ensekirite k ap devlope nan zòn sila. Depi nan kòmansman semèn nan, gang rekòmanse atake ankò. Bagay yo vin difisil nan zòn sila. E jiska moman m ap pale ansanm avèk ou la a, poko gen bilan pou n konnen ki kantite moun ki mouri. Selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, divès moun nan zòn sa a yo ap eksplike ki sa k ap pase, kiyès ki dèyè batay sa a. Depi aprè lanmò chèf de gang Ti Je, nou raple nou, aprè yon entèvansyon lapolis te fè, se te inite Bri ansanm avèk dcpj ki te fè l, operasyon sa a ki te fèt nan dat 29 avril 2019 nan Dèlma 83. Banlye sa depi yon bèl bout tan te konsidere tankou yon katye nèg ame nan gran ravin k ap teworize moun sou matisan ap batay pou gen kontwòl li chak jou. Savann pistach ki se yon zòn stratejik depi plizyè jou divès apèl te fèt bò kote lapolis pou ranfòse kapasite operasyonèl sou komisarya a. zòn sa a, gang yo tanzantan yo ap tante pou wè kòman yo te kapab pran kontwòl li. Men, pa gen anyen ki fèt, selon deklarasyon divès sitwayen e selon deklarasyon yon ansyen polisye, Albelson Gronèg, nou sonje yo te mare l pou Fantom 509 alepòk Jovenel Moïse te vivan, donk jiskaprezan mesye yo kontinye ap fè atak. Depi aprè divès. atak, ebyen sou komisarya gang yo te pran kontwòl, lapolis te debake, entèvni e sa w tande a, yo te repran kontwòl komisarya sa. Savann Pistach ki sitiye l nan mitan divès gwoup ame, se sèl wout ki pèmèt on moun k ap soti nan sid peyi a travèse pou rantre nan Pòtoprens. Pandan plis pase yon lane, Matisan bloke e jiskaprezan, bon, pa gen otorite m pa ka di bagay konsa. Moun ki rete Carrefour, Leyogàn, tout pati sid peyi a, pou yo rantre nan Pòtoprens souvan yo pase pa Sen Jid, Savann Pistach pou rantre nan kapital la. Si lòt zòn yo se gang ki kontwole yo, men pou Savann Pistach, jiska prezan, gras swa randi a Dye, se sou komisarya a ki fè moun ka pase nan zòn nan puiske gang yo pa ka pwoche twò pre. Selon James, yon jounalis ki rete nan zòn sila, l ap eksplike batay sa, Batay sa ki deklannche se yon batay ekonomik e estratejik pou gwoup yo ki pa ka arive mete lapolis deyò puiske si lapolis pa nan blòk la, moun k ap pase nan zòn nan yo ap genyen tout posiblite pou yo ransone moun yo. Men lapolis kanpe jiskaprezan. Donk se sèl zòn nou kapab di nan blòk sa a jiska prezan ki sou kontwòl lapolis depi aprè Ti Je fin tonbe. Afwontman ant lapolis ansanm avèk gang depi plizyè jou donk selon premye eleman enfòmasyon yo nou kapab di se 7 moun ki ta mouri se yon bilan pwovizwa ak divès dizèn lòt ki blese e anpil moun oblije ranmase pakèt yo kite lakay yo pou sove lavi yo anba men gang ak lapolis k ap batay tanzantan. Pandan 3 jou, moun nan Savann Pistach pèp ayisyen te konnen yon moman lanfè malgre lapolis anonse li pran kontwòl tout bagay nan zòn nan men sa pa anpeche tanzantan bandi yo desann vin pete bal donk kalm poko ka tounen nan zòn sa e anpil moun ki nan zòn nan sèmante 7 fwa 77 fwa yo ap rete atache ansanm avèk lapolis pou yo batay kont gwoup ame yo pwiske yo pap kite gang nan Gran Ravin vin pran kontwòl zòn sa pou vin fè yo pase mizè e nou di popilasyon an felisitasyon. Medam matmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete souvan nou konn toujou tande ti deklarasyon sa Men avan menm ou kòmante, tande m byen sa ke m pral di w la la. Ou konn toujou tande dirijan, militan, gwo politisyen toujou ap di w Ayiti rich, Ayiti trò rich pou l pòv. Men non Ayiti pòv, Ayiti pa rich. Ayiti son peyi pòv, li pa rich. E lè yo ap di w Ayiti rich, Ayiti rich, yo di w Ayiti gen lanmè, l gen bèl plaj, wi, chaje lòt peyi ki gen lanmè, ki gen bèl plaj. Yo di w Ayiti gen solèy, li gen petwòl, li gen iranyòm, li gen aliminyòm, li gen yon pakèt bagay. Chaje lòt peyi ki gen yo tou. E se pa yo non k fè peyi a devlope. M pral di w. Kote yo fè nou chita la ap bay tèt nou manti. Sa pou nou fè a nou poko janm deside fè l vreman. E gen peyi ki pa genyen tout bagay sa yo nap plede site nan zorey moun depi 1900 jamè epi yo se peyi ki devlope yo lwen yo ap avanse yo an vwa de devlopman. Men sak pase ki fè nou gen tout sa epi nap di nou rich epi nou nan mizè konsa. Wi Ayiti tro rich poul pov. Pep Ayisyen, Ayiti son peyi k pov puiske nou pa deside envesti nan moun. Paske se moun ki devlope peyi. Se pa resous natirel ki devlope peyi. Piske resous natirèl yo pa ka boup yo pete konsa epi sa w tande a peyi a briye non. Men fòk ke ou gen moun fòk ou envesti nan moun fò moun yo gen kapasite pou ke yo kapab eksplwate resous natirèl sa yo. E se sa nou pa deside fè envesti nan moun. Piske ou kapab wè jiska prezan pèp ayisyen lekòl poko ka louvri nan peyi dayiti. Eske dirijan yo deside envesti nan moun? Kòman w konprann pou nan peyi yon palemantè ap touche plis lajan pase yon pwofesè? Se kwa listwa? Nan peyi Dayiti gen 3 kategori moun ki ta sipoze touche pi byen. Y rele pwofesè, medsen, polisye. Pwofesè, medsen, polisye. Medsen an travay 24 sou 24. Pou yon medsen mwen wè pa gen jou ferye. Menm jan avèk lapolis. Pwofesè a li menm, se vre ke l gen 3 mwa vakans, wi l konn gon ti tan, men fòk ke li toujou konsakre l ak etid yon fason tank ane ap avanse pou edikasyon an kapab evolye. Se 3 kategori moun sa yo ki ta sipoze touche plis lajan, paske yo menm yo ap bay swen, yo ap sekirize an menm tan tou, Yo ap fè edikasyon pou ranplase jenerasyon ki la a. Fò yo batay pou ke yo bay jenerasyon k ap monte a maksimòm yon fason pou yo menm yo kapab leve ansanm avèk tout sans de responsabilite yo. Eske nou konprann koze yo? Donk, lè ke yon moun kanpe l di m konsa, Ayiti twò rich pou l pòv, lè y ap pale de richès pèp ayisyen, se pa lò a. Se pa gaz la, se pa iraniyòm nan, se pa plon an, men se resous, resous imèn, se moun dabò, se moun dabò. E non sèlman pèp ayisyen nou pa gen moun pou ke nou pa gen moun ki kapab eksplwate resous sa yo, E malerezman nou pa deside envesti nan edikasyon, e kote nou pòv nèt bouda ni chire, nou pa gen moun ki pou negosye ansanm avèk moun ki kapab eksplwate resous sa yo pou nou tout ka benefisye yon bagay. Donk la ou kapab wè nou gen doub pwoblèm. E se paske nou pa gen moun ki fè nou rive nan eta sa a. Se paske nou pa gen moun E moun nou panse ki moun yo Malerezman yo se tchoul Yo se restavèk E moun ki vini pou l wè Kòman l te ka ouvè zye nou Pou fon bagay Nou kite fòs fè nwa sa yo Etenn lavi Lòt ki wè pi byen Ki wè lavni K ap batay pou yon demen miyò a Yo manje Jovenel pèp Ayisyen Yo manje Mèt Dorval. e mèt Dorval te deklare, Peyi a pap ni dirije, ni administre. Pa gen anyen nou kapab fè ansanm avèk bout konstitisyon sa a ki la a. Pa gen anyen n kapab fè ansanm avè l. Donk, nan peyi Dayiti ou kapab wè li pi fasil pou ke yo fè nou kwè e nou menm tou nou aksepte kwè nan manti a olye nou pran verite a. Nap viv nan manti a nou trò rich pou nou pòv men ou e lakonesans eske nou envesti nan moun eske nou envesti nan moun richès sa yo nap pale depi 1900 jamè a pou ke nou kapab eksplwate yo donk la ou kapab konprann meyè richès la se moun dabò fòk ke ou gen moun. E lòt peyi kap fè lapli e le bon tan ki pa genyen sa yo lakay yo, se paske yo envesti nan moun. Donk moun sa gen kapasite, li kapab soti nan peyi l la pou l al negosye ansanm avèk yon lòt peyi ki genyen pou ke yo kapab eksplwate l pou yo jwenn e non sèlman sa tou pou peyi sa kapab benefisye. Hein! Nou pa gen moun? Sa ki konn li yo malerezman tout se tchoul restavèk, esklav volontè, espyon yo ye, yo menm ankò ki dechèpiye nou, ranmase tout sa n posede vann! Ase malerezman nou menm zye nou pa tèlman kale pou nou di men kòman bagay yo ta sipoze fèt. E nou pa gen moun ki gen kapasite pou negosye pou wè kòman n te kapab benefisye yon bagay. Donk, medam, matmwazèl e mesye, se pa pou san rezon nan jou pase yo mwen te di ou, donk fò n mare senti nou, moun sa yo k ap vann peyi a sou nou, espyon sa yo pou n fini ansanm ak yo pou n gon lòt sistèm edikasyon. Wi pou n gon lòt sistèm edikasyon. Nou kapab wè nou annafè ansanm avèk yon ekip dirijan nan yon peyi, yo plis ap kouri chache yon kiyè manje, yo plis ap batay pou yo jwenn yon plat manje ki tou kwit, olye pou yo batay pou yo rantre nan kizin peyi Dayiti, pou yo monte chodyè pou yo fè manje pou nou tout kapab jwenn. Non! Men, yo pa janm mete nan tèt yo, nan manje sa wap plede pran tout la sent jounen, wap pete kouri, wap e e, kenbe lòt nan kou, wap pran lòt an otaj pou kapab pase pou al sove grenn kiyè manje w la, gon jou moun sa yo wap plede pran an otaj la yo pap ret kanpe konsa gade w. Ou ka fini mal, ou kapab fini lèd. Donk jounen jodi a pèp ayisyen nou sipoze batay pou ke nou vote, nou chwazi de dirijan ki gen kapasite ki kapab mete chodyè sou dife pou kwit men se pa dirijan k ap pete kouri ki pral chèche plat manje san ke l pa t mete chodyè sou dife. L ap batay pou l jwenn kiyè manje pa l la men li pa janm konnen ki kantite enkredyan ki te mete nan chodyè a ki fè manje a gou konsa a. Antouka, si nou pran pale koze nan peyi Dayiti, monchè, nwit la ka twò piti. Pa bò isit, m toujou di l, Ayiti diktatur, sè la pèl dè zanti. Ayiti demokrasi, sè la repiblik dè koken. Medam, matmwazèl, zè mèsyè, byenvini nan Ayiti, peyi spesyal. Gade lanbè A non sa e lanbè e pa lanbè Gade lanbè O mon Dye papa gade yon souri sou lèv lanbè Epòk relasyon l ak Etazini pot ko kraze Epòk loksidan pat konn fè Ayiti mal loksidan te fè l konfyans Pèp ayisyen an n gade ti videyo sa ansanm. Dakò. Son bgy kasye ki la. Li lou anpil. Manda pa lot moun, si yo vle yo touche yo, yap touche yo. Men pam nan li entouchab. E si pam nan entouchab, pa lot yo sipoze entouchab tou. E jounen jodi a, il y a lieu. Ka manyen manda tout lòt nèg men non manda lanbè non non non pouvwa lanbè non on ne peut pas fè sa oh non on ne peut pas fè sa pa manyen epi se pouvwa ak mete misye nan sal ye la jounen jodi a itilize pouvwa w pou nan dosye dwòg mwen map tann lanbè pou lal lajistis pou mwen chofe anba lanbè non fò m chofe anba lanbè frè se sè byen eme se ayisyen m ye wi map sipòte lanbè mwen menm oh oh depi lanbè al lajistis pote plent. Manti les etazini ap fè sou la kanada mwen map chofe anba lanmè map la anba lanmè mwen menm map kolan anba lanmè pèp ayisyen pou m chofe fò lanmè montre m ke se loksidan ki ipokrit se li menm kap fin ayiti fò youri montre m se blan k pa bon kap fin ak ayiti fò w montre m sa klè. Tèt nèg fè w montre m sa. Rele yo lajistis bon Moïse Jean Charles m pa konnen si se wout la l bliye wout lajistis li tap pote plent pou lèzetazini damerik jiskaprezan mwen map tann Moïse Jean Charles e pou n kite blofè nan peyi sa pèp ayisyen m toujou di l ayiti diktati lapèl dazanti ayiti demokrasi larepiblik dèkoken sèl vòlè yo kap rete kiviv ravèra kimoura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo orevwa a la pwochèn bizou bizou one love.